Pou nou anonse w yon pwogram ki tou nèf, si ou menm ou apèn rive rantre isit Ozetazini, n ap fè w konnen genyen yon pwogram ki egziste ki kapab ba ou jiska 800 dola chak mwa. Wi, jan w tande a, se sa, 800 dola kach chak mwa avèk 400 dola manje. Kòm yon imigran, ou fèk rantre isit Ozetazini. Ou pa gen mwayen pou fonksyone, enben genyen lajan ki disponib, 800 dola chak mwa, pou w kapab viv isit Ozetazini. Donk, w ap jwenn 800 dola lan avèk 400 dola manje isit Ozetazini. Donk, li disponib nan pifò oubyen nan tout 50 eta ki egziste yo, men pou w kapab benefisye de li, E fò sa pral depan de ki zòn ke ou abite, ki kote ke ou abite e ki kote pou ou ale pou ou kapab al fè demand lan. Donk si ou ta renmen fè demand lan, ou ap rele 954 274 66 06 pou nou kapab ba w enfòmasyon nan depan de ki eta ke ou abite. 954 274 66 06 pou nou kapab bo bon jan enfòmasyon pou konn ki egzakteman ki kote pou ale. Lis la twò long, gen plis ke, dapre sa m tap gade, plis ke 2500 e kote pou ale pou kapab jwenn li. Donk nou pa ta ka vini la pou nou ta site non, telefòn avèk adrès 2500 kote sa yo. Men si w rele nou. Li ap yon plezi pou nou pou nou ba ou enfòmasyon sa e ak kòb sa ou kapab fè sa w vle avè l ni w pa gen pou w remèt li lè w kòmanse travay ni l pap afekte moun ki fè w rantre a donk ou pap al lage moun ki fè w antre a nan pwoblèm bagay sa yo se te lontan yo te ye kote ke si ke ou rantre isi, w al mande èd pou w jwenn kòb, pou w jwenn manje, lè sa l te konn afekte moun moun ki fè w rantre a. Men jodi a, sistèm nan chanje, li pa konsa ankò. Donk, si ou menm, ou ta renmen benefisye e sèvis sa, lajan sa pou m byen di w pito, e 800 dola lan, Pwogram nan egziste nan tout 50 eta yo, e m konn tande gen moun ki di 52, men se 50 eta ke li ye an atandan. Nan tout 50 eta yo, li egziste, donk ou menm li lè si ke w genyen pwoblèm pou ke w peye yon ti chanm kay, sa kapab ede w pou peye yon chanm kay, si ke ou gen pwoblèm e pou ta voye yon 100, 200 dola bay yon moun Ayiti ke w te dwe. Ou kapab fè sa tou. Donk nou ankouraje ou pou ke ou rantre pou chache enfòmasyon nan state pa w, nan eta pa w kote w ye a pou konn egzakteman ki kote w ka jwenn kòb sa a. E si w bezwen enfòmasyon dirèk, n ap voye w egzakteman ki kote pou w ale, w ap rele nou nan 954 274 6606 tankou jan n di a. Li konplètman gratis, li pa pa afekte moun ki fò antre a. Donk se toujou plezi pou nou chak fwa ke nou gen chans pou ke nou vin pote enfomasyon pou ou e pou kapab itil ou, pou kapab itil pitit ou, pou kapab itil fanmi ou. Donk pou tout kesyon imigrasyon, konnen se nou menm pou rele 954 274 66 06 pou kesyon tps ou, pou kesyon azil ou, pou kesyon pou fè fanm ou rantre avèk rezidans. Ahh se nou menm pou rele, men an menm tan tou nou menm tou nou bay enfòmasyon ki petèt kapab ede w ou menm pou w brase pi byen pou w kapab mete pye w atè paske w poko met pye w atè paw poko ap travay donk sipò sa lap vrèman bon pou ou donk e wi tankou jan nou di a se 954 274 66 06 ke li ye. Rele nou pou nou kapab ba w enfòmasyon ki kote pou w ale, sa depan de kote w ko rete, n ap ba w adrès, n ap ba w nimewo telefòn e n ap ba w enfòmasyon ke w bezwen pou w kapab degaje w nan peyi a rapidopresto paske w pa t vin isi pou vin dòmi, ou te vin isi pou vin travay. Donk nou kite w la, e se dènye enfòmasyon ke nou te pote pou ou, nou ta swete ke ou ta pran avantaj de pwogram sa. Sa se chans paw pou restore tout ane ke w te pèdi an Ayiti ke w pa tap travay yo, tout ane ke w te pèdi w pat ka lib pou w te gen kòb nan men w lan paske gang te pran peyi a. Donk vrèman, vrèman se opòtinite ou menm isi pou w mete pye w atè pou w travay, men avan w travay lajan an disponib pou ou, donk pran li, peye moun ke w dwe an Ayiti, peye yon chanm ka ansanm avèk li. Okipe bezwen ou pou w kapab viv avèk dinite, se sa ke w t ap chèche ki fè w rantre isit Ozetazini? Wi? Mèsi Senyè pou espò w ban mwen e m va beni.